Men poukisa focus la sou Babekyou? Ebyen kisa madam Linda Thomas Greenfield li menm li eksplike? Pou moun ki pa konnen yo, madam Thomas Greenfield se anbasadris dè Nasyon Zini o nivo, anbasadris pito dè Zeta Zini o nivo dè Nasyon Zini. Madam nan eksplike. Focus yo mete sou Babekyou a nan minit nap pale la a, se paske Babekyou se prensipal responsab de tout sa nap viv jounen jodi a, lè yo deside, li menm avèk ak ekip li, bloke Varreux. Bloke Varreux vle di ki sa? Gaz la vin pa disponib e nou tout konnen konsekans endisponibilite gaz la, li vin bay sa n gen la kòm kriz imanitè egi, nou sot ap pale de sa e pa yon segond nou pa janm rate okazyon pou n pale de li nan jounal ki pase yo. Ki sa l ye? Se prè de 4 milyon de timoun ki pa ka ale lekòl, malgre lekòl la louvri antre parantèz. Se lopital yo k ap fèmen, nou trete kesyon sa jodi a avèk doktè a, paske gen pwoblèm gaz, yo pa ka jwenn oksijèn. Se transpò an komen an ki paralize, madan sara yo, yo pa ka vin vann, yo pa ka vini avèk machandiz yo onivo de mache yo, e moun ki petèt gen rapò avèk de gwosis onivo de Pòtoprens, Kamyon yo pa ka pase wout nasyonal yo pou al pote machandiz o nivo de pwovens yo. Donk tout sitiyasyon sa la a, ebyen selon madam Thomas Greenfield ki se lanbasadris dè Etazini o nivo dè Nasyon Zini, se Barbecue ki responsab li. Donk yo prezante Barbecue kòm len dè bandi, len dè, kòm m ta ka di sa, pi gwo bandi nan peyi a. Sa n ta rele bandi notwa. Se Madam Greenfield kap pale, se pa Johnny Ferdinand. Donk pou yo menm, li enpòtan pou yo mete yon pwojektè patikilye, yon fokis patikilye sou Babekyou Jimmy, sou Babekyou oubyen sou Jimmy Cherizier. Mentnan anpil moun ap poze kesyon, eske Babekyou è le sèl chèf de gang kap opere anndan peyi a? Nou pa kwè sa. Eske Babekyou tou se sèl li menm ki sou lis la? Nou pa kwè sa paske misye te eksplike la, lis sa ladan l genyen de moun. ki ap finanse gang yo genyen de moun ki ap kolabore a gang yo gen moun kap fè gang yo jwenn zam kap fè gang yo jwenn lòt materyèl lòt minisyon etc men mentnan pou moun ki panse ke avèk demand ofisyèl oubyen fòmèl gouvèneman non badje nasyonzini oubyen eta manb yo oubyen entènasyonal la ta pral kouri voye fòs militè oubyen fòs spesyal ame nan peyi a jan leta ayisyen oubyen gouvèneman Ariel Henry a mande sa. Kite m di nou sa jodi a, avèk listwa, avèk sa mwen menm mwen li, te mèt se mal, te mèt se mal blan ap fè w, nou la Pierre Renel Guerrier, te mèt se mal blan ap fè w, fòk li jwenn yon fòmil. Pou l fè l. Pou l ba ou lenpresyon ke l ap byen aji. M byen di wi Temèt, se mal l ap fè. Vwa ou ke si sa l ap fè a li enskri nan yon kad legal. Donk l ap toujou ba w lenpresyon ke li son, li son, li son moun ki respekte prensip, ki respekte trete, ki respekte konvansyon etsetera. Donk se pou vou di w ke tout sa k ap fèt la p ap fèt nan lib. Li ap fèt o rega de sa ou rele chapit 7 de la Charte des Nations Unies. Madam, Mesye, kisa chapit 7 la di notamman nan atik 39, 41, 42 li? Ebyen, chapit 7 la di, Men ki aksyon Nasyonzini, Eta manm yo dwe poze lè genyen menas kont lapè sou teritwa yon Eta manm, lè te gen lapè, pa gen lapè ankò ditou, e lè genyen dè zak de vyolans. Atik 39 la di, Dabò, Konsèy la ap reyini pou l konstate ke gon menas parapò avèk kesyon lapè a sou tèl teritwa. Answit, l ap gen pou l fè dè rekòmandasyon parapò a ansanb de mezi ki dwe pran konfòmeman a atik 41 e 42 a. Nan atik 40 lan, kisa Chapit 7 la di? Pou anpeche sitiyasyon an agrave, Konsèy Sekirite a anvan l fè rekòmandasyon oubyen anvan l deside ki mezi k ap pran konfòmeman a jan atik 39 la mande sa, li kapab mande tout pati ki enterese yo, li kapab mande tout pwotagonis yo, tout moun ki enplike yo, ebyen, pou yo konfòme yo. Swa chita ansanm, swa jwenn yon konsensis, swa jwenn yon fòmil. Se sa k fè ou wè la position de la Russie et de la Chine Ou gen Pou ou gen lenpresyon ke aparamman yo yon ti jan bouje. Paske la Chine e la Russie li pa ta gen pwoblèm avèk yn fòs o nivo Dayiti, men atansyon yo mande resamman fòk gen yon antant ki jwenn antre diferan aktè yo. Nap gen pou n vin sou sa, ce qui à notre sens quasiment impossible. E nan atik 41 an yo di konsèy sekirite a li ka deside san l poko nan kesyon fòs la, enbyen pou l evite tout manb Nasyonzini yo aplike yon seri de mezi. Pami mezi yo, li kapab entèripsyon konplè oubyen pasyèl de tout relasyon ekonomik, de sa n rele tout kominikasyon keseswa pa vwa fewovyè, maritim ou ayeryèn. Li kapab tou pran de lòt bagay ki lye a mwayen de kominikasyon e. Kapab genyen de entèripsyon onivo de relasyon diplomatik avèk peyi sa a ki konsène pa kesyon vyolans n ap pale la a, kesyon menas kont lapè n ap pale la a. E se jis nan atik. 42 a, yo vin pale de posibilite ebyen pou pèmèt genyen lame yonn oubyen plizyè eta manb ki konstitye ki pou kapab vini anndan peyi kote ke pwoblèm nan ye a. Donk tout sa se pou m raple nou ke blan an pa met nan tèt nou ke si l ap debake l ap debake konsa on bon maten. Donk jan m te di l la l ap toujou jwenn on fòmil pou bay bagay la on fòs. Men mentnan aprè sanksyon an kisa pwochèn etap yo ye? Eske Barbecue pral pran nan presyon blan an epi poul debloke Varreux? Men mentnan si Varreux debloke eske sa vle di kriz la ap tou rezoud? Mwen menm je ne crois pas paske kriz sa nou tout dakò son kriz miltidimansyonèl ki te vin deteryore a partir de anons ajisteman pri gaz la ke Ariel Henry te fè nan yonn nan adrès a la nasyon l yo. Donk pa bliye li kapab yon soulajman dan la mezi ou gaz la pat disponib deja. Men, pwoblèm estriktirèl yo kapab rete, paske yonn nan eleman deklannchè yo, se te ajisteman pri gaz yo ala ponp lan jiska 570 goud la. Pa bliye, pwoblèm politik la, deblokaj vare pa pral pèmèt li rezoud, paske aktè yo toujou sou lakòd rèd. Pa bliye, gon ansanm de pwoblèm ki lye a ensekirite, ki pa fòseman lye avèk blokaj vare. Donk, èske si vare debloke, se pwoblèm reyèl yo kap rezoud? Anpe moun ap di w non, se sak fè gen moun ki konkli ki di w, Apwobasyon oubyen vòt si w vle de rezolisyon amerikèn nan nan Nasyonzini an Vandredi se tou kareman pou fè timoun dòmi, se tou kareman de la pure plezantri puiske sa an oken ka pap ede selon avi moun sa yo rezoud pwoblèm ki gen la ki se de pwoblèm ki ase pwofon e ki de pwoblèm ki urjan ki merite de repons urjant e reyalis.